Yo toujou di lavi gang pa dure e se vre. Sa w pral tande la ap fè w tris anpil. E sa w pral tande la menm ap pèmèt ou reflechi 7 fwa 77 fwa si w ta gen entansyon antre nan gang. Si tout fwa ke ou ta wè gen gang k ap byen pase se yo ki gen respè nan vil la, ou menm tou ou ta vle gen respè tou, ou ta vle byen pase tou, ou te deja enskri nan gang nan, si w rete yon minimòm 1 pousan moun nan ou menm, ou pral reflechi anpil anpil avan ke ou aksepte foure tèt ou nan gang si ou potko nan gang e menm si ou nan gang nan si ou ta gen yon ti vigil moun nan ou toujou w ap reflechi anpil pou w kite sa w ap fè a paske lavi gang pa dire. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e je ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou m vin pataje sa avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou ankouraje travay la e pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm e pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne e ou menm ki pral abòne kounya la menm. San pale anpil, nou pral baw tout detay de videyo pou jodi an. Jodi samdi a la, Izo mobilize tout gang li yo pou al fè yon operasyon pou li. Nou pa konnen si se palè yo ta pral pran, nou pa konnen kisa yo ta pral fè, eske se ranfò yo ta pral bay gwoup gang k ap batay nan moman an la, paske nou konnen ke gen yon gè nan moman an la. Ebyen, lapolis fè bale wouze sou nèg yo. Lapolis savonnen nèg yo ak bal. Anviwon 20 sòlda Izo tonbe jodi an la. San m pa pale anpil, m pral envite w tande youn nan sòlda yo ki pa mouri, men 2 pye l kase avèk bal. Nan moman la lap soufri, kote ke li kite madanm, li kite pitit, li pa konn kijan avni yo pral pase. Pran san w, pran tan w pou tande kòman bandi sa a ap soufri avèk 2 pye l kase anba bal, lap gad pye l ki kase avèk bal e lap gad sòlda bò kote l la ki atè Ou menm ki nan gang sa a, reflechi, lavi gang pa dire. Ann tande ansanm kòman soufrans gang sa a ye. Lapolis met men sou nou chèf izo. Lapolis met men sou nou. Pandan nou tap al mennen operasyon an lapolis tire nepòt 16 16 nan nèg nou yo. Lapolis tire 16 nan nèg nou yo. Mwen mwen pran 2 bal menn kote m ye atè a pye m kase menn. Lavi fini pou mwen baz. Lavi fini pou mwen chef la. M pat panse si se konsa lavim tap pase menn. M pat panse si se konsa lavim tap pase chef la. Lavi fini pou nou. La polis tire nou chef izo. La polis tire nou. Podyab. Pitit mwen an izo. Pitit mwen an m pa konnen. Mpa konnen sa yo pral fè pou li ni kote map kitel. Fanmim yo pat vlem antre nan jan de aktivite sa yo. Malerezman mwen menm se chemen sa mte pran. Fanmim metem lekòl m abandone oh chèf izo. Lapolis pete plon sou nou chèf izo. Vi bandi pa dire, vi bandi pa viv lontan chèf la. Bandi pa viv lontan chèf la. Lapolis fini avè nou. Tout solda yo mouri chef la. Tout solda yo mouri. Mwen menm mwen byen mal mwen gentan wèm pap viv. Pa gen espwa pou mwen ankò. Pa gen espwa pou nou ankò. Te gon patwouy lapolis ki tap swiv nou depi bò teyat nasyonal. Nou pase tout matisan. Yo te vin sible nou. Yo te vide bal sou nou. Nou tout nou mouri. Nou mouri. Lavi fini pou nou bò sa. Lavi fini pou nou bòs mwen. Si w gen bon kè, ou konn madanm mwen, wa jere l yon ti monnen pou l ka bay ti pitit la manje. Pase m pa t vle lavi m fini konsa, men, m reziye m, m reziye m. Pase kounye a e soufri m ap soufri, m pran bal, pa gen moun ki okipe m. E polis yo, polis yo pa menm, polis yo pa menm ret sou nou menm pase yo gentan wè n ap mouri. Polis yo pap menm mennen n lopital yo gentan wè nap mouri humm bòs la bagay yo tris bagay yo tris nan men nou bòs izo bagay yo tris se konsa lavi nou fini se konsa lavi bandi pase bòs la se konsa lavi bandi pase m pat janm panse sa m pat janm panse se konsa lavi m tap fini bòs mwen m pat janm panse sa se lamizè ki te fè m antre nan kenbe zam Men e pa t yon bagay ke m te vle fè vre. Se lamizè wi. Lamizè ki mete m nan sa. Pase si peyi m te ofri m opòtinite, se pa zam mwen t ap kenbe pou m ap friz moun, se pa zam mwen t ap kenbe pou m ap kidnape moun. Enben, sa m fè sanble li m ap kwè. Sanble e twòp moun mwen tiye pase m pa t met moun sou tè. M pa t met moun sou tè, m lage nan tiye moun, sanble e sa k fè lavi pase m mal konsa. Oh bondye ooh sa fèm mal dèskem wè mpaka wè fanmim mpaka wè zanmim ankò gen moun ki pat panse sise nan aktivite sa mte ye mpa konn kijan nouvèl la pral touche yo mpa konn kijan nouvèl la pral touche mdi manno sa pou nou tou manno dezyèm chèf gang baz pilat la di lapolis fin avè nou lapolis fini avè nou. Gen 2 patwouy lapolis ki met men sou nou. Lapolis fini avè nou. Yo tire nou. Yo boule machin nou te ye a. Lapolis fini avè nou chèf la. Tout sòlda yo mouri. Tout sòlda yo mouri. Men sanble chans m genyen pou m ap di nou sa, pou m ap pale avè nou. Bon, m pa konn ki lè n ap wè mesaj la. Men, pa gen lavi pou nou ankò. Operasyon an nou echwe ladan l. E lapolis Rabine nou se lapolis ki pote viktwa li gentan konnen li vye chemen sa pran lavi m pap viv lontan m pap viv pou lontan men bay yo anpil wi bay yo anpil nan men nou izo bay yo anpil nan men nou sa fèm tris. Sa se fanmi m pat renmen jan de aktivite sa pou mwen fanmi m pat renmen jan aktivite sa pou mwen plis m pral mouri lèd depi m gen pitit dèyè operasyon an nou echwe ladan l nou echwe nou echwe m pa konn si te kèk moun ki te gentan met lapolis sou men yo men nou echwe nan operasyon an. Ebyen jan w tap tande a se konsa lavi bandi pa dire ou menm kap fè bandi jodi an la jodi a ou wè w la demen ou ka nan mòg fon ti reflechi fon ti panse avèk vi pa w ebyen sa se te vwa yonn nan bandi izo te voye al fè operasyon yo ki pa mouri kap bay temwanyaj kòman sa pase ou menm ki gen etansyon antre nan gang nan moman an la fò ta fon ti reflechi Ou menm kap sèvi gang nan moman an la, fò ta fè yon ti reflechi. Moun kap baw zam nan, ou janm tande ou wè moun kap antre zam yo mouri konsa? Non. E nou menm ti bandi a sapat yo kap mouri. Se vre lapolis manyen manm nou jodi an la, men nou tèlman sanwont, pèp sa son pèp ki tèlman sanwont, demen ap gen plizyè lòt ki antre nan baz la. ki pral mouri menm jan. Ap toujou genyen gang ak vès yo kap toujou pote zam ba yo, kap toujou pote bal ba yo. M te di l nan yon videyo deja, lè w wè 2 bandi mouri, 3 bandi mouri, gentan genyen plizyè lòt gratè ki gentan disponib pou ranplase yo. Paske nan baz yo, lè nèg a di w li genyen 100 sòlda, 200 sòlda, li genyen kenpòt 500 gratè. Gratè sa yo, yo la pou ranplase lè sòlda a mouri. Nèg sa yo la ki mouri jodi a la, Yo gentan gen gratè k pwal anplase yo. Ebyen ou menm ki se gratè sa ou pwal mouri menm jan an tou. Depi se wout gang ou pran, lavi ou pap dire. Moun ki mouri jodi yo, pa genyen ladan yo ki gen 30 an. Pi fò ladan yo se 18, 20, 25. Pa gen ladan w ki gen 30 an. Donk panse ansanm avèk avni pa w. Ou menm ki se gang jodi a, ou menm ki gen entansyon antre nan gang. Map konseye w fè rezistans pito.